Medam e mesye, zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo, gwo bonjou ak bonswa ankò yon fwa pou tout moun e pou tout zanmi nou yo, pou tout sila yo e donk ki rete konekte sou kanal sa a, ebyen nou kontan avèk ou ankò yon fwa nan nouvèl videyo sa a ke nou pote pou ou la a E jodi an la a, donk gen chèf gang Kris la k ap dirije Tibwa ki li menm sòti nan silans li, èske tout bon vre Kris la konvèti? Èske Kris la ap depoze lèzam? Èske Kris la vrèman sa l di yo se verite oubyen s on fason nèg y ap chèche pou yo jwenn atansyon pèp la, èske s on fason nèg y ap chèche pou yo fè nou kwè ke yo gen volonte? E lè nou konnen ki kantite kòb nèg sa yo ap fè nan kesyon kidnapin, Vòlò afè moun e jodia la konsa pou kris la dil konvèti lap depoze lè zam e donk nou nou yon ti jan e paka kwè sa paske nèg sa yo gentan gate avèk lajan twòp nèg yo gentan gate nan kesyon pote zam li vrèman difisil pou yon tèl desizyon konsa ta pran epi pou sa fèt. Antouka, nou pral envite w gen detay, nou pral envite w tande deklarasyon chèf gang Krisla k ap dirije Tibwa, medam e mesye. Genyen tou dosye Kimberly Derosier ki li menm anba kòd dcpj, enfliyansèz, dansèz, nou wè l te nan videyo ak Izo l t ap danse, donk se yon dansèz tou, sa va se sou TikTok, Se menm bagay yo. Enben jodi an la medam e mesye ou pral sezi tande koze ki genyen antre baz Galil ki gen nan tèt li Mateli, Loran Lamòt, e Roro Nèlson, Olivye Mateli ak lòt yo ankò Kiko se Remi. Enben ou pral tande koneksyon baz 257 genyen avèk baz Galil epi Izo nan Vilay de Dye nou wè k ap fè kidnapin agoch adwat, k ap touye moun, k ap teyorize moun, Ebyen wap sezi tande kòman Joseph Michel Martelly avèk Izo, baz 47 baz Galil, nèg yo gon koneksyon konsa konsa, nèg yo vrèman vrèman vrèman ap travay ansanm paske gen anpil kidnapin ki fèt nan baz 257 se bay Izo, nèg yo voyel anba a gen kidnapin tou ki fèt nan baz Galil nèg yo voye yo bay Izo anba a kidonk nèg yo ap fè kidnapin nan Petyonvil epi voye nan vilaj de Dye pou Izo. Gen kenbe moun yo nan plan izo di se plan li genyen antouka medam ni mesye nou pral envitew an gen tout detay anndan video sa e son video ki gen anpil sipriz paske gen detay ou pral tande la kap etonew e nou pa swetew fè e donk kriz kadyak paske bagay yo anpil antouka bòn ekout tout moun ou sou tvlakayhaiti pwen kòm nap rejwenn nou pou yon pwochèn video. Bonjou bonswa tout pèp ayisyen map di mèsi Bondye pou tout sa w fè pou mwen map di mèsi mèsi mèsi pa sifi map di mèsi a tout moun ki tap ede nou priye map di mèsi mèsi mèsi map di mèsi a tout frè nou yo sòlda nou yo nap di mèsi mèsi mèsi nap di mèsi a tout pèp ti bwa map di mèsi map di mèsi a tout pèp fontamara map di mèsi map di mèsi a tout pèp twazyèm nan map di mèsi map di mèsi a tout jenèf map di mèsi map di mèsi A tout Mesye anndan twazyèm yo ki te konprann lapè ap bon tout pou nou tout map di mèsi map di mèsi tout pèp ayisyen an map di mèsi map di mèsi a tout sòlda ki tonbe lan batay la ke Bondye sove nanm nou Ke Bondye fè nou gras pou l sove nanm nou. M ap di mèsi a tout moun ki te konprann nou. M ap di mèsi a tout pèp Gran Sid la. M ap di mèsi a tout moun ke m pa vle site non yo. Map di mèsi, mèsi, mèsi, mèsi, mèsi. Map di mèsi a tout pèp ayisyen an. Ane 2023 a, m swete pèp ayisyen an pran konsyans de eta tèt nou, pran konsyans de jan nap viv, pran konsyans de peyi a. pran konsyans pèp ayisyen map di mesye anndan geto yo pran konsyans de peyi a pran konsyans de imilyasyon chak grenn frè sè nou ap pran nan men dominiken nan men ameriken nan men kanadyen nan men meksiken Lan men tout nasyon pran konsyans pou n ba Ayiti yon chans pou nou menm pou pitit nou pa pase menm mizè nou pase pou fanmi nou pa pase menm mizè pou nou pase pou Ayiti gen sekirite pou Ayiti ka bay pitit li manje pou Ayiti ka bay pitit li travay pou tout moun retounen vin viv lan peyi yo. Mèsi, mèsi. Map di mèsi a tout moun ki vle fè lapè an nan peyi a. Nap di mèsi a tout lòt moun ki pwal antre lan lapè sa. Ke Ayiti nan 2023 sa son peyi ki gen lapè kote tout Ayisyen ki nan dyaspora ka antre lan peyi yo vin envesti. Kote lè moun nan ap antre lan peyi li pa pè map di mèsi ke bondye proteje ayiti ke bondye chanje konsyans chak grenn ayisyen ke bondye fè ayisyen konnen nou gon peyi poun sove nou gon peyi poun batay pou li nou gon peyi ki se Ayiti si se manman nou ke chak grenn ayisyen pran konsyans pou n chanje peyi sa mèsi a tout pastè yo ki te kanpe ki ta priye mèsi. a tout moun ki te vle ede mèsi a tout pèp ayisyen an ke Bondye beni ayiti mèsi a tout frèm yo. Mèsi mon frè mèsi mon frè mèsi mon frè ou te toujou la pou mwen ou te toujou bò kotem mèsi pa sifi ou konn avw map pale mèsi pa sifi tout sòlda yo frèm yo mèsi pa sifi mesye. Yo lye avèk chèf gang Vilaj de Dye a, Izo. E dayè anpil moun ki kidnape nou pa remake ke depwi ke m ap denonse baz 257, moun Petchovil pa kidnape ankò. Nou pa remake sa? Eske nou pa remake depwi ke m met antèn sou nèg baz 257 an lè Petchovil, yo pa pa gen kidnaping ki fèt Petchovil al bay Izo kenbe ankò? Pou ki rezon? Poze tèt nou kesyon pou ki rezon? Ebyen, nan tèt baz sa a vin gen yon sèten de peti chèf medam mesye ke m denonse a ment repriz, misye se moun Laza lokal la y. Nèg sa yo te konn gen atis ki chita bò kote yo, fè pòz baz la pa t nan bagay ki wong, men gen de atis depi yo vini yo vin wè pil baz, pil galil sa yo nan baz la, yo di a, Ti mesye sa yo grandi nan zòn nan men kounya se gwo galil nan kou gwo galil chak nèg chita nan mòn laza gwo galil li devan devan pyel nèg yo akiyès yo nan gè pèsonn pa konn kot zam sa yo soti epoutan medam mesye ansyen minis ki gen rapò avèk bagay etranje bagay dyaspora m bliye jan ministè sa rele misye bay tout nèg yo yon badj Gen nan nèg yo k gen badj ministè de l'interiè, gen nan nèg yo k gen gen badj ministè sa mwen di nou ki lye avèk la diaspora a, tout nèg yo gen badj chargé de mission palè nasyonal, tout nèg yo gen badj chargé de mission ministè de l'interiè. Se pou m di nou ke anpil moun nèg sa yo kidnape. Nèg la yo gen badj lapolis. Anpil moun nèg sa yo kidnape se remèt badj la ou menm ou panse se kò legal baw. E nèg sa yo lè yo pran se pa izo k debake nan petrovil vin pran moun. Se vagabon sa yo ak baz yo k pran moun nan petrovil epi k remèt li a vilaj de dye oubyen k remèt li a gravin nan mitan wout. Medam mesye m garanti nou izo paka moute a chèf gang parèy li yo vin fon kidnaping anlè petrovil non. Li gen baz li Pétionville la. E dayè, w ap wè Peti Chèf, lè m te fin denonse yo a li menm ak Kasumi, y al retire foto kote ke sou paj Instagram li kote ke li t ap li te anndan Vilaj de Dye li menm ak atis ki rele Kasumi an epi chèf gang yo t ap tire anlè a. Epi w wè Vilaj de Dye, yon Vilaj de Dye la, yo di la bouch yo alepòk. Yo gentan retire l. desann al vilaj de Dye maten midi swa men kounya la a yè yo fè pòz yo sot legliz pil galil yo nan machin yo lapolis arete yo yo gentan machin ki pot galil la yo gentan chape poul yo yo pran peti chèf epi yo pran lòt lòt dam ki nan bagay payaj pam avèl son asosyasyon malfetè mèdam mèsye ki genyen nan petyon vil la yo kontwole petyon vil la menm jro pral jwe nan petyon vil Si ke w pa gen 60 mil dola w kenbe nan men w san kontwole yon nonm de biyè pou w ba yo pou baz, bal ou a ap gate. Mwen menm kwè te gen yon atis entènasyonal ki te vin Ayiti, nou wè sa yo te fè l. Tan dot lòt pwogram ankò fò w al peye. Yo gen menm pratik ak tout gang menm jan w ap pase Matisan ou tande nèg di w Matisan ouvri, Matisan ouvri. Wi Matisan ouvri men mande, mande malere, malerez konbyen kòb yo peye pou yo pase nan Matisan. Depi bis la rive, Anneke desann, al pot, al pot, al pot, al pot, al pot sak lajan an bay. Se konsa l ye. Matissan, aktyèlman la, medam, mesye, se lye ki plis si pou fè dil kokayin. Gen anpil nèg. Mwen m gen moun tout kote, m pale a moun tout kote. Lè w bezwen, lè w wè peyi a kraze a la, al gade Zoreken, al gade nèg k ap soti jis Jamayik, Nèg kap soti jis kolonbi vin bay izo dròg pou nèg petronvil. Tout zòn pò lafito moute zòn vilaj de dye gran ravin izo responsab bò lanmè a nèt blan ap soti kolonbi ap vin bay chèf gang izo kokayin pote zam pote tout bagay epi pran bato yo yo vire do yo yale. Paske nou remèt bò lanmè a avèk wòf sanzave sal. E pou kiyès ap travay pou tout chèf gang sa yo nan Petyonvil? Moute nan mòn Laza, moute Petyonvil, moute yon seri de kote nan Petyonvil. N ap wè nèg sa yo nan peyi a yo p ap regle anyen. Kay yo genyen, se kay e asansè w ap pran w ap moute anndan kay yo. La Ayiti! Yo apovri klas mwayèn lan, yo kidnape frè w, yo kidnape sè w, yo kidnape kouzen w, on sèl kòb wap bay 500 mil dola ameriken, on milyon dola ameriken, kote kòb sa a, kote w jwenn li? Gen nèg nan dyaspora la a, gen moun mwen konnen, tout la sent jounen, fò yal nan bank pou yal fè prè de 50 mil, 60 mil pou yo voye Ayiti pou ti sanzave sa yo. Baz 257 sa medam mesye li la yo met on bagay sou pye motosiklèt 4 wou on seri de gwo moto k vo 10000 us on seri de moto k vo 20000 dola us ou pa konn kibo yo soti kòman moto sa yo fè ateri ayiti. Epi, yo fè, yo, yo gen kontwòl tout 10 depatman. Jounen jodi a la wè, yo di w la dimanch, nou pral Okap. Yo fon, yo, yo pran nenpòt 150, oubyen yo knpòt 80, nenpòt 100 gwo moto, yo fè wout la manti. Dil k ap fèt, zam, bwote zam ak dwòg. Epi y abiye, yo met gwo valiz nan do yo, yo mete pil bagay yo, epi ou menm ou di, a, gade yon bagay kous k ap fèt la, yo sot jis Pòtoprens, yo pral Okap, Okap. Non! Yo fin fè deal yo a, aprè sa y ale. Match jo, jounen jodi a la, yo di w se Jakmèl. Manti! Se deal la, swa y al pran kokayin nan Jakmèl, yo fè kenpòt 100 motosiklèt, pase lapolis p ap janm ka fouye yo tout. Menm si lapolis te wè yo, y ap di, a nèg sa e nèg k ap pran plezi chak dimanch, se konsa. On peyi pa gen anyen ladan, yo itilize on mwayen dcpj pa sou men l, yo itilize on mwayen pou yo fè deal, non sèlman dwòg, zam. Nèg baz 257 sa yo. Men kounya yo pa fè l ankò paske John Colem Morvan fon bloke bagay moto 4 wou nan tout 4 kwen peyi a chak dimanch sot Petyonvil desann Okay oubyen sot Petyonvil desann Jakmèl epi yap yap fè yap fè tout tou yo ak gwo moto 4 wou de moto ki koute chè medam mesye finalman nou kòmanse bloke yo men kounya y arete chèf gang sa k rele Peti Chèf la pa bliye lè m denonse misye menm semèn nan Patrick Moussayac Patrick Moussayac deplase Karayib Avèk ti gasonl lan lal fè karayib la anndan lakay misye menm pou moutre poul vann atis la misye se atis li ye jan yap site nonl nan gang nan misye pa nan gang yeah ti Patrick fè sa sa vle di lèw wèl fè sa se pou lè sèvis lan di sa vle di se se dil la abitye fè pou Patrick Mousillak ki fè ke Patrick al kot Patrick konn pè ti chèf. Epe ti chèf, lèl nan baz 257 sa a pil motosiklèt sa a ap fè dil dwòg, pa bliye Jacques Quentin toujou nan Petyonvil. Pa bliye sa. Sa vle di gen de bòs lè yo mande fon bagay yo oblije fèl. Bann vagabon. Nap kraze peyi a, nou pa vle rekonstwi peyi a paskel fè afè nou. E nou tande jij Clément maten an, premye zak jij Clément poze nan Petyonvil, li mande pou yo lage ti malfetè yo, ti vagabon sa yo k fè pati de asosyasyon malfetè sa. N ap mande Aladen nan Petyonvil, li gen tan fè dizan, pou ki sa ou pa voye, w ap wè tout nèg sa yo k ap ranse la, depi pati chèf rive dcpj, youn pa ka vin ranse, menm jij la. Y arete yon de twa vagabon ki fè pati de asosyasyon malfetè. Se yon jij denstriksyon ki pou deside sou ka yo. Oken jij de pè pa gen dwa la a pou l ap ranse nan figi moun. Jij Clement sa a se ti vòlò e, se vis yo e, ou fè pati de menm asosyasyon an. Paske men asosyasyon malfetè la medam mesye li gen jij ladan, li gen polisye ladan, li gen gang kidnapè ladan, li gen tout vye nèg nou konnen kap fè la repiblik mal. Se konsa yo fonksyone, yo fonksyone an rezo. E si pat gen rezo, si pat genyen sèt kesyon de jij vòlè sa yo, jij grapyay sa yo, jij ki pa renmen Ayiti sa yo. E pou dat sa lè w wè vòlè sa yo, yo mouri oubyen wè aprè imilye yo aletranje nap pran bagay pou yo. E yo k mèt Ayiti la. Se yo k met ayiti la. Pa bliye jij sa yo abitye di drug dealer ale ale deja pa kite yo vin la tande m tande yo te kidnape tèl moun si nou re kidnapel ankò li pap bon pou nou non ale pa tounen la ankò epi yo lage yo se konsa vye vagabon Michel Martelly sa yo vagabon sa vini vye fatra sa vye dechè sosyal sa k rele Michel Martelly al vini li kraze la polis li kraze la jistis li kraze la polis li kraze la jistis mèdam mèsye. Mwen se 2 bagay ki vrèman fèm mal. Se 2 bagay ki vrèman fèm mal. Map map di komisè Petyonvil la pa pran presyon ti vagabon sal sa k voye papye l la anndan anndan komisarya a. Epi misye voye papye l la anndan ankò vwayou a. Jij a la jij jij Clément sa a. Ou pa bezwen konn konbyen sak kòb ki gentan al devan lakay li la oubyen al ap tann ni pita la oubyen ap pote ba li. Pase se yon jistis se vann yo vann. Sa w wè l fè la a? Se voye? Se kòb? Se pou kòb li gentan fè l? Ti visye a. Men medam mesye, si nou gon sistèm, chèche moun n ap mete kòm jij nan peyi a. Nou pa ka pran nèg ki gen pwoblèm, ki gen pwoblèm manje pen ak zaboka pou n ap mete yo jij. Ti visye sa yo, pitit yo pa menm ka pase nan yon bon lekòl, epi yon maten yo leve konsa poutèt yo pa, yo fè fakilte de dwa, poutèt sa nou kouri mete yo jij. Ki ras, fò n al gade nèg sa yo, kiyès ki papa yo, kiyès ki manman yo tou, ki valè yo te pwone depi yo, yo piti. Konnen l gade nan ki lakou nèg sa yo leve gen de nèg nou wè k leve nan yon seri de lakou la nou mete l jij se vòlè l vin vòlè paske papa l manman l pat bon moun genyen k te lougawou genyen k te konn vòlè rejim bannann moun nan akayè sa yo enpòtan an palan de sa m wè m wè yon ti manman krèy nan sendomeng ki di ke yo pap atake atis yo manman m manman m yo te mare l nan vòlè galon lwil bon mesye. Demwazèl sa moun fou sa mwen k toujou toutouni sou Facebook la bon sa te pitit manmanm e lal tap ye mesye sa te pitit man ou ta gen chans pou te pitit pastè madan pastè Manno madan pastè Emmanuel Morvan ou panse se lè w tap ye nan raje Santo Domingo sa ap fè krèy live ou vagabon sal. Kanaka ou wè bagay Facebook gen moun ki gen rezon yo di yo pap moute live nan bagay rezo sosyal vre kounya pou madanm an non pou se vagabon ti vagabon sal kap fè krèy live sa ap lonmen non sitwayèn danvègir nan nivo sa yon moun ki pase tout vil ap preche levanjil yon moun ki pase tout vil ap fè sosyal ap bay moun travay ap ede moun. Èske w konprann? Kounye a, yon ti manman krèy ki sot nan raje Ayiti ki pa ka viv, k al Santo Domingo, vagabon atis ap fè l fè grimas, men sa a plonmen non manman w. Yon moun ki moute sou rezo sosyo vre, fò gen testikil nan fès ou vre. Fòk ou amòtisè pou w ka amòti tout chòk. E, medam, mesye, se pou m di nou ke. Mwen menm, nou wè mwen menm la, kote m ye la m gentan satisfè. Paske m konn Ayiti s on peyi vòlè, s on peyi gang, se kote tout, tout jij, tout jij lè yo pa nan masisi, yo nan vòlè, yo nan gang, yo nan dwòg, yo nan tout bagay. Èske w konprann? Gade Simon Léon alepòk, lè l te jij, jij depè Dèlma, èske, e sèl wi l te vann avèk Jacques Quétant. E lòt sèl la wi Nathalie Timoleon se li l te vann a Jacques Quetard aktyèlman lap chita chita l aletranje epi w tande kap jere palman ayisyen an ki se sekretè ki bagay sa nan nan nan palman ayisyen an èske w konprann li jij de pè wi li vann li vann sè l avèk yon dròg dilè alezye Jacques Quetard k fè tout bagay pou Timoleon aprè sa nou pa wè nou vin mete l depite aprè sa Martelly mete l minis tout bagay e konsa peyi a ye lè nou wè yo nou tande yal lekòl se yo kap kraze peyi a wi. Ti moneyo sa nan tigwav. Michel Martelly prezidan lal lakay li menm Michel Martelly fè jalouzi wi paske tout mi yo lakay li se marbre atè a se marbre Michel Martelly tap domi lakay misye li fè jalouzi li pa domi li mande ti kote w jwenn kob sa yo kote w jwenn kob sa yo men peyi a èske w konprann men peyi a. Nathalie Timoleon an tap travay nan bank li ka li kraze bank lan yo met manda dèyèl lal kache santo domingo aprè sa men menm yo menm nan ankò vin chèchel men kounya eli kap jere palman an nou wè yon peyi eske nou wè yon peyi men peyi a kounya fon jij Talè Petyonvil pou bay oh wi l voye li voye bagay pou libere òd liberasyon pou peti chèf baz 257 yon ti vagabon ou pa mande l tout galil sa yo kote l jwenn li yo nèg sa yo tiye yon jèn nan mòn Lazak sot nan manifestasyon yo pling pling pling pling katouch nan tèt li nèg sa yo fè tandot mò ankò menm stil nèg sa yo mèdam mesye nou sonje ti masisi k nan nan nan pwogram Carel Pèd te pote dèyè machin li an yo asasine ti jèn nan. Yo pa poze yo pyès kesyon men yo la nan baz 257 yap fè dezòd. Èske w konprann? Yo gen bòs. Yo gen patwon. E nèg Petyonvil yo ye. Sa vle di yo ka fè sa yo vle. On Petyonvil on nèg te ka di kounya la peyi a kraze an al Petyonvil. Non se la antèn izo ye. Se la tout nèg yap fè bagay malfetè yo. Pap ba nou manti mesye. On jou lap jou tande. On jou lap jou. Nap mande Aladen voye Li gentan 10 zè la, m pa konn sa Aladen ap tann nan Petyonvil toujou. Voye peti chèf dcpj pou jij la ka vin dcpj pito. E m ap mande Frederic Leconte met grenn, met grenn nan bouda w. Kounya la Martelly pa sou anyen, pa okipe ti vwayou sal sa a ki panse l ka fè anyen la. Misye afebli e nou mete l sou jenou l la. Menm li menm li pè tèt li aktyèlman la. Pa gen nèg ou wè menm jan Patrick Mousillak li te vin pran nèg la l fè depite la kraze peyi a patnè Keskòf la lal pran lan lal pranl menm nan menl anndan dcpj kounya m ta renmen arete yon nèg pou Patrick Mousillak debake dcpj menm li menm tou m tou fè yo pranl vagabon chita la ou mete vye radyo w nan riyèl chavann nan wap kontwole peyi a pou w fin miltimilyonè ret a lajan sal ou yo fin manje yo kounya peyi a pa pou w ankò. Nou fin miltimilyonè, nou fin miltimilyonè nou pa fè anyen nan peyi a ke met vye stasyon radyo radote pou fè divèsyon pou kraze peyi a kounye a mete nou yon kote kite peyi a konstwi elbe yo baw twòp legen elbe kòm chèf de lapolis se kòmsi m pa wè w gen pyès advèsè. 2023 mache sou yo kòm yè map pale avèk yon responsab li dim ke yo bay lòd pou nan tout 4 kwen peyi a mache pran bandi yo epi fè foto yo mete mete sou paj lapolis la sa son bon bagay aletranje yo arete w la bloup tout kriminèl nèt ou wè foto yo ap pase nan tout televizyon men zak l men poukisa yo pran l yo gade nan tout televizyon ap pase l ayiti yo mèt arete nèg la televizyon pa janm mete figi l pèsòn pat konnen l. Gang sak rele peti chèf la la a k ap ouvè kò l maten midi swa. Men sa bon nèg avèk pil zam nan men li di w lè n ap rive sou yo pa gen bo gason lè nou fin fin plat figi w a gali l pa gen bo gason lè n tire nan vizaj ou pa gen bo gason ankò èske w konprann men men stil de chan yon nèg ap pwone n ap rive sou ou bloup bloup bloup bloup lè sa w pap gentan fè anyen n ap a gali l nou n ap pow pow pow pow nan vizaj ou lè sa pap gen bo gason ankò a kiyès l ap pale a kiyès l ap pale. Sa w konprann? Se yon peyi ki chaje kriminèl, ki chaje malfetè, yo tout kote, yo rayi w paske w ap pale byen pou peyi a. Yo di e sal w ap sal moun. Nan tout yo tout fè pòz sipèsta yo pa ka site non. Lè w gade sa ou wè m nan lajistis avè l la k rele Ti Napo a. Yon ti vwayou konsa rete sou sou sou les ondes sou rezo li diw ke wi nèg Canada tankou nèg Canada mwen chwazi pase pa la jistis avèl poum depanse 50 mil dola menm te ka pran 50 mil dola m ba avoka a m te ka bay li tou m rive sou li lòt la dil konsa Ayiti li di ki Ayiti sa monchè tout kote tout kote ou peye pou wal rache danl pou fè ke sa vle di ou wè son nèg k abitye fè zak kriminèl deja bon kounya wal nan la jistis a nèg sa ou genyenn. Lè w fin genyen li pa li pap di fò l jwenn jistis li kanmenm y met yon 100 mil dola deyò ankò paske kòb yo se kòb se kòb y ap byen frape pou yon pakèt nèg nan tout peyi nan tout kote e pou pou nèg nèg nèg nèg nèg y ap frape pou yo y ap montre w yo milyonè men mande yo mande yo montre w yon papye enpo pou ane a kote ke yo fè yon milyon ou pap ka wè bagay konsa di yo tout milyon yo di yo genyen an. Mete yon papye enpo kòm revni Kanada oubyen IRS, men IRS di m fè yon milyon dola benefis pou ane a, men milyon m nan, sa e bon milyon pa m. Mande yo pou pwouve l, yo pa ka pwouve l. Men nan bouch, nan blanchi lajan pou vagabon, tout nèt ap di w yo se milyonè, nou di nou chaje milyon, men di yo ke ban m papye IRS la, ni ou fè enpo ane sa, men ni ou fè yon milyon dola benefis, men ni nou wè w se yon bon milyonè, men jamè, jamè. Se konsa nan ekonomi kriminèl se konsa yo foksyone. Konprann? Antoulèka map tann misye lèm genyen misye.